Wouloulouyy I love you usa pandan dirijan nan peyi dayiti lage nan kòripsyon yap finanse gang pandan dirijan nan peyi dayiti ap fè konkou vòlè ebyen frè e sè byen eme peyi lèzetazini damerik prezante yon plan stratejik stabilite pandan 10 ans pou peyi dayiti wi notre chère Haïti pour le pays pour les ancêtres anpil kesyon kòmanse ap poze nan la repiblik pou mande eske se pa yon plan mayi men rete la m pral esplikew nan bon ti mamit kisa ki genyen andedan plan strateji stabilite sa la jistis nan peyi dayiti mete yon manda entènasyonal dèyè endividi Patrick Norame ki se ansyen direktè BMPAD, alye Nenel Cassy ansanm avèk Mèt André Michel, selon ULCC ki detounen yon total de 124 milyon de goud. 2 sitwayen ameriken ayisyen kidnape depi 8 jou nan peyi Dayiti. Selon dènye enfòmasyon frè e sè byeneme, se ta nan baz ti lapli moun sa yo ta ye. Ebyen selon pwòch fanmi. viktim yo, fòk mwen di w FBI ansanm avèk Anbasad amerikèn nan peyi Dayiti ap travay san kanpe sou dosye sa. Peyi Onduras anonse li koupe fache ansanm avèk Taywann. Ebyen, otorite nan peyi Onduras bay anbasadè Taywann ki nan peyi yo a sèlman 30 jou pou l degaje l ranmase pakèt li kite peyi a e prezidan an anonse Lachin pral envesti yon total de 10 milliards de dollars dans ce pays. Frères et sœurs bien-aimés, se tout enfòmasyon sa yo ak divès lòt nou pote pou ou, jan ti pwovèb kreyòl la di, ti pil ti pil fè chay, se sou pawòl sa m'ap di'w byenvini, pandan m'ap envite'w rale chèz ou chita fouko zanmi enfo pa'w rantre lakay ou se yon plezi, tout tripotay sa yo nan bon ti mamit, san retire e san mete. Bonjour, bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi, mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòmew, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou, mèsi paske w like, mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a sa fè nou plezi anpil, ankò yon lòt fwa si w fèk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont maten an e kont sa ki se te depi wè m kè w sote. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante repons lan se koulèv. Ann pati krik krak pou nouvo kont nou genyen Depi w pile m ou bwate men malerezman mwen pa pikan. Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la sa ap fè nou plezi Anpil anpil. Gwo nouvèl, mounanm yo, byenvini! Se sou tak 509 ou konekte. Nenpòt kote ou ye, depi w se Ayisyen, ou dwe konn tout sa k ap pase ann Ayiti kou aletranje. Pa bliye abòne, kòmante, layike, pataje videyo a pou travay la kapab avanse zanmi pa w Fouco. Ala yon zanmi se Lèzetazini Damerik, tout doulè, tout pwoblèm peyi Dayiti pote yo ba li kanmenm l ap jwenn on plan. pou ke li ede nou. Frèzesè byeneme, peyi Lèzetazini vini ansanm avèk yon nouvo plan strateji stabilite 10 lane pou peyi Dayiti. Mwa mwa mwa! Alelouya gen Bondye! Etazini deside ede Ayiti pou l vin youn nan peyi ki pi si. Oh my God! Oh my Godness! I love you, usa! Wi! Ebyen! Non sèlman pou Ayiti vin yon peyi ki pi sur, pi stab ak demokratik. Ayiti ki twouve l nan yon moman kritik li poko janm wè nan listwa l depi aprè asasina Prezidan Jovenel Moïse 7 jiyè 2021. Depi kòmansman septanbre 2022, deteryorasyon spektakilè sekirite paralize tout peyi a. Gang kriminèl yo anpil nan yo aktè politik ap soutni pran kontwòl pò Varreux pandan 2 mwa ki te sot pase a la. Ebyen frè e sè byeneme, an avril 2022 a, Prezidan Biden te anonse yon plan strateji Lèzetazini pral mete sou pye pou fè prevansyon kont konfli e fè pwomosyon pour la stabilité dans Mon peyi stability in my country oh my God waw president Biden mwah I love you so much donk frè se sè byen eme pou plan sa fèt se anbasad lèzetazini nan peyi dayiti ki arive chita ansanm avèk 230 moun ki reprezante Leta ansanm avèk sosyete sivil la, òganizasyon miltilateral yo avèk bilateral yo, sektè prive, dyaspora. Donk, apre pale sa yo, sa pèmèt Lèzetazini Damerik byen oryante plan strateji a an matyè diplomasi ak èd etranje an Ayiti. Wè bagay ki bèl lè w gen moun k ap panse pou w pandan w ap bwote zam vide nan peyi w epi lòt peyi a menm rete ouch le plan pandan ke dirijan w nan ap byen pase tande byen wi y ap dòmi nan bèl otèl y ap monte desann 34 machin nan kòtèj yo epi se lòt peyi a li menm gade nan k ap kase tèt li la sekirite. On nasyon ti zwezo, frèzèsè byeneme se lòt moun kap panse pou nou. Epi n panse yo pral respekte nou. Ou pa wè kòman yo keyi ti zwazo, baw! On fistibal yo vide ou atè men se konsa wi yap touye nou tou. Aa nou pou pa pran responsabilite yo. Donk frèzèsè byeneme, plan an gen 2 gran objektif. Se fè pwogrese yon gouvènans respektiv ak responsab sekirite. Waw! Mwah bel ti bagay net. Dezyèman se favorize mobilizasyon ak prosperite popilasyon an wouch Biden mwah mwah mwah oh my God frères et sœurs bien aimé fok mwen diw nan premye faz plan an yo ap chita sou sekirite ansanm avek jistis donk Lèzetazini pral fè yon sèl ansanm avek sosyete sivil la plis lapolis pou kapab Ranfòse sekirite sitwayen yo ak eta de dwa men ou wè BINUH dan tou sa aa kounye a se usaid mwamwamwaa I love you lentènasyonal donk imedyatman yo fin bay popilasyon an sekirite ak jistis kounya la yo pral pase nan dezyèm faz la frèzesè byeneme ki se enstabilite a yo pral rezoud se peti peti pwoblèm you understand me ebyen pou rezoud enstabilite a pour blanc ça réaliser, les États-Unis d'Amérique pral renforcer relations ensemble avec gouvernement, ensemble avec société civile là, ensemble avec ONG yo, groupe religieux ensemble avec diaspora. Amis, La mour ir er wang hahahahahaha Atò kòman w vle pou m pa renmen usa pandan dirijan m ap finanse gang pandan dirijan m ap vann lajistis pandan dirijan m ap fè konplo kont popilasyon an pandan dirijan m ap vòlè yo lage nan kòripsyon pandan Moun ki pou banm sekirite ap vann la polis pou mil dola ameriken epi les etats unis d'amerique gade nou le plan strateji sekirite stabilite mwah i love you so much gratis ti cheri yo ap fè tout sa pou nou oh my god ala ti pèp alèz mesye se pèp ayisyen an humm. Chay sot sou tèt li tonbe sou zepòl Ayiti kòripsyon Frèse sè byeneme genyen Patrick Norame. Ansyen direktè jeneral biwo monetizasyon pwogram èd devlopman Oh my God ki devlopman ki èd ann kite sa la poul pa fè zen Apre gouvènman Lafontan te fin resevwa lòd nan men jij Jean Wilner Morin Li mete yon manda entènasyonal dèyè ansyen direktè bmpad la selon ULCC ki detounen 124 milyon de goud lè ke l te nan pòs sila a. Donk frè se sè byeneme, si n ap retounen nan lane 2017 ou kapab raple w ULCC, te louvri yon ankèt sou ansyen senatè Richard ansanm avèk Hervé Fourcand. Dènyeman la a, ebyen Kanada sanksyone l kòm moun k ap finanse gang ak enstabilite nan peyi Dayiti konsènan jesyon stòk sak diri ki te soti o Japon pou bmpad nan la nan desanm 2016 ki te genyen yon pèt enòm. Ebyen, ankèt ULCC a revele leta pèdi yon total de 124 milyon 355 mil 146 gourd sou vant diri sa yo. Ebyen, san konte 405 mil goud ki lye ansanm avèk sak diri ki te disparèt. ULCC fè konnen yon montan de 850 mil goud te detounen dirèkteman pa direktè. Nan kad vant sak diri, ou kapab raple w frèzesè byeneme alepòk diri 10 sou 10 t ap fè aktyalite. Donk frères et sœurs byeneme kote nou kwaze ansanm avèk ansyen direktè a jan wap gade imaj li la a, pa ezite rele lapolis fè mare l nan nenpòt peyi l ye lapolis ka mare l pase entèpòl dèyè l tu konpran. Map raple w frères et sœurs byeneme Patrick Norame ebyen li te nome lè ke Privert te prezidan e pou l te nome se te Nenel Cassy lè sa k te senatè ki te fè l jwenn ti djòb la, ou konprann kòman bagay yo ye nan peyi Dayiti depi se ti tranzi fòk chak moun mete moun pa yo. Donk Nenel Cassy, Mèt Andre Michel, donk ansyen direktè sa m kapab di w misye se manb SDP. Donk depi lè ke Privert kite tèt peyi a ebyen sa w tande a raple w te gen yon ankèt ameriken ki te revele Patrick Morame an asosyasyon ansanm avèk mèt André Michel pase pran Nenel Cassy te angaje yo nan yon stratajèn pou te detounen plis pase 80 milyon de dola lajan petro karibe. Donk frè e sè byen eme fòk mwen diw pou le moman afè a devan jij Jean Wilner e ki pa tèlman twò fin dwat pase se menm jij oligak kowonpi yo anpil kesyon ap poze pou di a kisa dosye sa ap abouti ou byen rele yo rele ti konpè a mete manda entènasyonal dèyèl eske se pa pou blanchil de tout fason yon dosye nap swiv de prè. Medam matmwazèl se mesye map diw byen vini nan ensolit nou pou jounen jodi a bay bondye ti kob la epi saw tande a e jezi ki nan tèt evèk la selon saw mande sou lajan lap egzose priyèw Ann al legliz. Ven dola oubyen senkant dola. Wi, pase lage epi l met men sou tèt ou, pap pap, epi sa w te mande a, w ap jwenn li. Donne, et tout ce que tu viens de demander, le Dieu de l'Evèque va l'accomplir. Alelouya gen Bondye. Ay Bondye evèk la wi e pa Bondye k nan syèl la non Bondye levèk la kap akonpli l pou ou Ala traka pou lave kay tè. Mete pou yo pastè yo enbesil trop. Meme si tu n'as que deux dollars, trois Ase ou lage l. quatre, on prend tout, le seigneur ne refuse rien. Ayayay gen Bondye, Bondye pa refize anyen ou mèt gen 2 dola, 100 dola, 10 dola, 100 gourd pase lage nan kòbèy la sof nan peyi nwa yo pran jan de betiz sa, Ayiti menm jan. Cet argent tu ne le jettes pas. Tu le donnes à Dieu. Ayayay ki kote Bondye pral desann poul vin ranmase lajan sa nan kòbèy la je ne sais pas men de tout fason pastè a fè konnen w bay Bondye lajan ala traka pou lave kay tè m ta renmen konnen lè pastè a bezwen lajan eske se Bondye lal mande e fidèl yo l mande antouka nou kontinye swiv. Et si tu ne donnes pas, tu deviendras encore plus pauvre. Tèt chaje, si w pa bay frè se sè byeneme wap vin pi pòv wi, ou pa ka vin legliz la pou w pa bay. Ebyen si w pa vle pòv, debouse w, lage nan panye a pou pas epi pou l beni w. Ce soir, l'évêque a l'air satisfait de la récolte. Souvouplee pasteur si vous. Alelouya gen Bondye, donk pastè a ranmase kantite lajan l te sipoze ranmase, li trè satisfè, an nou tonkontinye tande. Plait Monsieur le Pasteur, venez. papa vous attend. Chaque lundi, l'évêque reçoit ses pasteurs. Ces hommes ont ouvert une filiale siglée ACK, l'église de Pascal Mukuna. Mhm. Il y en a 130 dans toute la ville. Chaque franchisé doit reverser 10% de toutes les offrandes de sa paroisse. Ça se passe en petit comité dans le bureau de l'évêque. Paiement uniquement en espèces. Alelouya lè w fin bay ti lajan epi evèk la beni w alelouya gen bon hey senyè epi nou pral nan syèl les vanites restent sur la terre men lajan se pou fè kwa? Wad se moun, te gon match football epi yo pase sou vizaj li, mete pou le pèp. Men Kel business se jan la ki kritik le pasteur ki font de business men nou jamais di pou le pretre le pretre aussi font de business. Alelouya gen Bondye se lòt yo kap fè bèznès men li menm nap preche levanjil alelouya alelouya alelouya frè se sè byen eme bagay yo anpil se moman poun fè yon kout pye nan sid peyi a ebyen genyen ansyen depite 50 syèm lejislati a komin marigo Deus Deoneth jounen jodi a ki pale nan mikro laprès pou montre li pa kontan jan gouvèneman ap mennen bak peyi a sitou nan sa ki gen awè ansanm avèk kesyon ensekirite a ki kontinye ap mete dlo nan je popilasyon an frèzesè byeneme pou plis detay De eleman ki trè enpòtan nan kesyon koz ensekirite a, nan konsta nou fè nan sitiyasyon n ap viv jounen jodi a epi lanse yon apèl, yon apèl a tout Ayisyen, penenpòt kote li ap viv sou planèt nou. Sa fè anviwon 2 ane avèk kèlke mwa ke m pran responsablite pale de ensekirite anndan peyi a. Pale de ensekirite isit, Se yon gwo defi e se yon gwo responsabilite e depi lè sa a menas yo yo pa piti tan vèbal tan fizik men sa pa fè nou ni dekouraje ni anvi abandone. Mateo pou soulinye koz. Kesyon ensekirite nou ap viv la, nou bezwen di l pou tout moun ke ensekirite an li pa soti nan syèl. Se pa yon, se pa konsa n leve nou jwenn ensekirite. Ensekirite an se. Sa l ye silvouplè? Ban nou ti limyè. Si l pa soti nan syèl, li pa soti sou lanmè, se pa lèwazo ki pote l, se pa lèzespri, men di nou. Se yon konstriksyon. Ok. Ak ki sa l konstwi silvouplè? Eske yo mete ti siman ladan? Lacho? Ajil? A kisa l konstwi? Di nou. Se nou ki bati ensekirite an Ayiti. E a kisa nou bati l la? Ban m ti limyè. E ensekirite an li tabli sou enjistis ke nou toujou ap fè. E ensekirite ki tabli sou enjistis lan, li genyen de eleman ki pouse l. Youn se kòripsyon, lòt la se enpinite. E men 3 tyetè dirijan de se peyi. Enpinite, kòripsyon. Ban nou ti limyè? Kòm etan donè ou te pase depite kan menm ou konn plis de kòripsyon an ou konn plis de enpinite. A fòs ke depi le tan n ap fè kòripsyon e depi le tan se enpinite nou ap viv. E ki nou? J konpran ryen jiska prezan depite. Li konstitiye anndan sosyete an tout sa ki gen rapò a vyole dwa moun yo. E malerezman, moun nou toujou gen nan pòs desizyon yo, tan nan piblik ke nan prive, yo pa ni patriyòt, ni sitwayen e ke yo toujou la pou yo pran de desizyon tèt anba pou tout nasyon an. E sa trennen nou jounen jodi a Nan koze ensekirite sa a, nou vle di pou nasyon an, lè nou gon sistèm de jistis, ou di mwens lè lajistis, li pran tout tan l pou l fè abi, li pran tout tan l pou l vann jistis sitwayen yo, se ensekirite l ap konstwi lè sa a. Lè ladwann deside pou l peze kou sa ki pi piti yo, peze kou malere yo, e ke pou l ouvri boulva, Bay sila yo ki gen plis mwayen yo ki nan sektè prive an, se ensekirite nou konstwi. Lè anpil medya deside pou yo kache verite, menm si verite sa te ka itil nasyon an men nan enterè pèsonèl yo, se ensekirite sa konstwi. Lè nou genyen yon pati trè enpòtan nan sektè prive a ki deside pou l di yo menm se kontrebann yo te konn fè, Yo menm se e se se konkirans delwayal ke yo konn fè. Yo menm yo aksepte ke yo anpeche popilasyon an te fonksyone byen. Se enjistis nou t ap konstwi tout lè sa e se ensekirite an. Lè w gen 2 manm gouvènman ni nan egzekitif ni nan lejislatif, Ni nan pouvwa jidisyè, ki deside tounen detounen lajan ki pou fè pwojè pou devlope peyi an, pou pitit peyi an viv byen, se ensekirite a nou t ap konstwi lè sa a. Pou l preche sitwayen yo, yo se sitwayen selès, pandan pou yo neglije tout sa k ap pase nan sosyete kote y ap viv la, se enjistis nou t ap konstwi. E se ensekirite sa a nou ap viv jounen jodi an. Nan konsta jounen jodi an. Anpil lekòl ki nan Lwès la yo kòmanse fèmen pou di yo pral fè lekòl anliy e nou konn tout pwoblèm ki genyen nan koze entènèt. Lekòl fèmen, pi fò popilasyon an nan kouri, tout moun ap viv nan kè sote e yo abandone lakay yo. Yo abandone fanmi yo. Pi fò moun ki pou goumen yo, yo deplase. Rès moun ki ta pou goumen yo, yo fè yo pè, yo fè yo kouri kite katye yo. Nan konsta sa, tout moun voye je gade moun ki ap viv nan geto yo. Tout moun nonmen non chèf gang ki koni yo, san pèsonn moun pa entèrese ale nan sous pwoblèm nan. Jodi an. Talè, talè, talè, talè, talè, lò di pyès moun pa deside ale nan sous. Ti kònè la sous? Epi di nou sous la. A ka rive lòt moun yo poko idantifye l, men si w idantifye l, di nou l. Li enpòtan. Se tankou nou genyen dlo an ki gaye nan yon kay epi n ap seche ma dlo a. Jodi an se pa ma a pou nou seche, se wobinè a pou nou fèmen. Si li evidan nan geto yo, yo fè dezak. Ki pa gen tankou ak teworis. Yo tiye moun, yo vyole moun, yo fè kidnaping. Men li enpòtan tou pou nou konnen, se pa moun nan geto yo ki al achte zam yo. E se pa moun nan geto yo ki dedwane zam yo. Se pa moun nan geto yo ki al achte katouch yo. E se pa yo menm tou ki bay dwòn yo pou yo kontwole popilasyon an. Si nou pa deside fèmen wobinè an, si nou pa deside gade koz ensekirite an, nou fèk koumanse goumen kont ensekirite san ke nou pa janm jwenn anyen. Jodi Ayiti transfòme nan yon espas. de vyolasyon total dwa moun. Pandan nou tonbe nan espas vyolasyon total dwa moun nan, legliz katolik pa di anyen. Pandan nou genyen k ap defann dwa moun yo, yo pa di anyen sou sitiyasyon ensekirite nou ap viv nan la ri. E gouvènman an, lè li aji, li aji nan fason youn nan nou pa konprann. Pi fò dirijan nou gen la yo, pi fò moun nou te genyen ki te minis, ki te depite, ki te senatè, yo tout yo pati. E pi fò lòt ki ap prepare yo lè gen eleksyon pou yo vin prezidan, senatè, depite, minis, direktè jeneral, yo tout yo nan lòt peyi y ap tann lè sa bon pou yo vin kandida. Men kiyès moun ki pou fè sa bon si pa pèp lan ankò k pou fè sa bon? Jodi a apèl nou an se pou nou kap mande. Mande a popilasyon an pou yo sispann kouri, pou yo aprann fè solidarite. Ok, nap fè solidarite, nap defann tèt nou kòman? Di nou. Nou vle di yo, se tout bon vre jodi an, pwovèb sa li ka aplike. Men anpil, chay pa lou. Si nou pran solidarite an sou baz men anpil chay pa lou, nou retounen pran lanbi ankò. Nou retounen aprann bat tenèb ankò lè bandi yo anvayi katye nou. Nou bare anwo, nou bare anba, n ap ka jwenn yon jan kanmenm nan milye an pou nou kòresponn avèk yo. Nan apèl nou ap fè an, nou ap mande Leta notamman le ministè dè zafè sosyal e du travay, nou ap mande yon lòt antite nan òganizasyon entènasyonal yo, le pam, Pwogram Alimantè Mondyal. De antite sa yo jounen jodi an yo kòmanse ap fè apezman sosyal. Pou yo fè apezman sosyal, yo oblije kontakte gang yo. Yo chita pale ak gang yo. Yo penetre espas gang yo pou yo al fè apezman sosyal. Donk tout moun imanitè yo, yo gen pou lwa pou yo rankontre gang, pou yo pale ak gang e pou yo fè travay imanitè. Enben, se senp, se senp. Nou gen yon gouvèneman apeze. Enben nou gen pam apeze, tout moun ap apeze. Osi senp. N ap apeze dans le pays. Ann avanse. Apèl nou an se mande Leta, anvan li kòmanse travay imanitè l yo, pou l bay manje, pou l bay lajan, pou l bay travay nan geto yo, se pou l pran desizyon tou pou l mande gang yo pou yo depoze zam. Ki gang k ap depoze zam? Fò w pa ensi avèk nou la. Fò w pa ensi avèk nou depite. Ki gang ki pral depoze zam? Bon gouvènman te trav ou pa fè nouvèl. Sa vle di ou ret marigot ou pa tande anyen. Vitelòm te travay nan gouvènman an atò Vitelòm pral depoze zam pou Ariel. Ala traka pou lave kay tè papa. Pa fè nou pèdi tan nou depite. Fò w ale dwat ou byen. Adje! Se pou l pran desizyon tou pou l di yo pou yo chanje metye. Ni kominote entènasyonal lan ki kòmanse ap bay de mwayen anndan geto yo e kòmanse ap asiste gang yo, pou l pa tounen yon asistans konplis de gang e de lensekirite. Nou ap mande yo pou yo pran yon desizyon fòmèl, pou yo mande gang yo pou yo depoze zam e pou yo kapab chanje metye. Hehehehehehe merci beaucoup mon frè merci merci beaucoup ok assassin konn chanje metye drug dealer janm kite volè hehehehehe bandi pral chanje ala traka pou lave kay te dans ce pays nou kite sa la poul pa fè zen tande gason ann bay fak mesdames mademoiselles et messieurs image sa wap gade la map fèw konnen lapolis arive depoze lapat sou 2 endividi sa yo nan mòl Sen Nikola. Mezanmi bagay la difisil wi. Imajine w on madanm soti lakay li, gon lajan l pral chèche, mari l fè konplo ansanm avèk 2 vòlè pou l kenbe l nan wout pou pran lajan. Move chans pou mesye, lapolis kenbe nèg yo. Eske w wè de betiz. Map fè ou konnen ebyen Honduras bay anbasadè Taiwan nan 30 jou pou ke li kite peyi a rapid o presto ebyen frè e sè byen eme relasyon diplomatik 2 peyi sa yo ki koupe Donk, prezidan Honduras la anonse Lachin prè pou l envesti plis pase 10 milya de dola nan peyi l. Nou menm pa bò isit, n ap kontinye wi ti zanmitay diri, ti relasyon diplomatik diri nou lit lit, on ne travaille pas, voilà. On ne travaille pas paske si pa gen ti diri a, nèg p ap manje, pitit nèg pa pral lekòl, tu comprends? Fok gen ti diri a poun fè ti eleksyon, poun kreye ti gang. Tu vois? Voilà. Ebyen, se ti relasyon diri nap toujou genyen eske si w grangou eske w ka ap chita bèl wout anlè? Si w grangou eske w ka chita wap reflechi gwo wout anlè? Non mon chè on ne peut pas faire ce genre de truc. Si w grangou eske w ka ap reflechi pil endistri kap mache moun ap tra, non mon chè w bon grangou, lè w grangou sa manje sèlman w reflechi. Hein sou grangou eske ou ka ap reflechi ansanm avek bel konstriksyon non mon frè il faut pas ainsi sou grangou eske ou ka ap reflechi elektrisite 24 sou 24 tout bagay ap byen mache nan nòmal tren gade nou avyon ap vyole se fiyoup fiyou nan non non non non non ee nou pa gen sèvèl pou nou reflechi bagay sa yo se ti diri nap reflechi. Ebyen frè se sè byen eme nan potoprens ebyen genyen plizyè militan sdp ki te pran lari pale nan mikro laprès sou plas enstitisyon voye mesaj bay papa yo andre michel ansyen papa yo bon esa yo di majori michel rose mila peti frè pou fè konprann se yo menm kap alimante ensekirite a nan peyi Dayiti e fè mèt Andre Michel konnen li se youn nan moun ki patisipe nan lanmò militan baz 47 yo pou plis detay frè se sè byen eme ann tande lè militan. Sa vle di se se zero bare e Ariel Henry pap regle anyen. Byen an nan tèt peyi a. E nou di, gen yon mo ki di konsa, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Sa vle di si w pa kapab, ou pa kab kite yon nasyon ap peri sou sen w, sou ponyèt ou, sou konsyans ou. Paske m chonje an 86, lè yo te leve. E yo te leve dèyè Jean Claude, prezidan Jean Claude Duvalier. Kounye la li te di pou envite yon beny de san. Li te fè mea culpa. Li te kite peyi a, li te remèt dimisyon. Men jodi an, si Ariel Henry gen tout lè sa a nan sou pouvwa a, nan tèt primati a, li pap regle anyen. Se. Se kidnapin, se ensekirite, se moun k ap mouri, se grangou, se mizè. 95 pousan pèp la ap viv nan kras dan lasistana. Kòman w vle kwè? Ay, lajistis se lèv yn nasyon. Minis jistis la di konsa ke li p ap pase Matisan. Men, kisa yo di pèp la? Pèp ki pi ba, mas ki devavorize a, sa yo di pou l fè li menm? Men si nou pa ka dirije, nou endirijab, nou pa ka dirije, Nou pa gen nou pa gen kapasite pou nou dirije il faut que nou nou remèt pouvwa il faut que yo remèt pouvwa paske paske lè tout ayisyen yo fin mouri sa yap dirije la bon bon an nou serye mesye sa Ariel Henry ap dirije la sa Ariel Henry ap dirije sa lap dirije men m pa wè sa lap dirije m pa wè sa Ariel Henry ap dirije. Demen si Dye vle, se 29 mas li ye, se dat yo te enplante konstitisyon 87 la, malgre yo chire l fè 2 branch, li pa aplike, yo pa janm aplike l vre, nou menm, demen si Dye vle, n ap pile beton an pou nou bay Ariel Henry monnen pyès li. E vre! A kilès? Anben, Un homme à chacun, chacune. Sa vle di e pa Ariel Henry sèlman ki moun anndan peyi a, gen moun toujou. Malgre yo di konsa ok 80 a 80 pousan pèp la pa bon, men gen moun toujou anndan peyi a, e pa Ariel Henry sèlman ki moun. Men ou di a kilès? M pa konprann. A kilès? Ariel Henry pa sèlman Ayisyen anndan peyi a, gen Ayisyen ki kredib toujou. M pa ka di se entèl, men gen lòt moun ki kredib toujou anndan peyi a. Ban nou kèk ki kredib anndan peyi a. André Michel, André Michel. Mwen menm m son sitwayen konsekan wi. M s on sitwayen konsekan. A vle di moun sa yo k ap dirije la, yo pa pwòp pase m, ni yo pa net pase m. Yo pa net pase m, ni yo pa kredib pase m. E mwen menm pandan se tan m ap di w sa, si tout Ayisyen ta gen kè pa m nan, ta gen kè pa m nan, peyi a t ap chanje. Pase m t ap konnen lavi pou tout moun. Tout moun dwe lib e libè. Tout moun dwe viv alèz. E lè yo pale de dwa de lòm, yo pale de, yo pale de sekirite, yo pale de edikasyon, yo pale de sosyo lojman, dlo potab pou tout moun, lavi pou tout moun, e sa yo, de sa yo yo pale. Enben, mesye sa yo, mesye dam sa yo ki nan pouvwa a, ki akapare pouvwa a apre lanmò Jovenel Moïse, malgre Jovenel Moïse est un lòbèy, li pa tap regle anyen, men, men, yo menm, tout moun sa yo, ki nan pouvwa a la yo tap rele dèyè Jovenel men yo pa fè anyen k serye aprè lanmò Jovenel men y akapare pouvwa a la yo pa fè anyen k serye lè tin non oh mezanmi oh dezolasyon total kapital monchè dezolasyon total kapital. Sa vle di moun sa yo pa regle anyen la, yo fè yo fè plis ke Jovenel toujou, pase masak yo kontinye fèt, moun yo yap boule kay moun yo nan katye popilè, nan geto yo, moun yo pa ka viv, moun yo envivab. Sa vle di bon lè tout moun yo fin mouri sa yap dirije la? Lè yo fin touye tout moun anndan peyi a sa yap dirije? Yo pral yo pral rete yo pral dirije avè pye bwa yo? Yo pral dirije avè pye bwa yo? Non! Il faut que yo gon konsyans ki manifeste yo paka dirije ok yo remèt pouvwa. Ke peyi sa vin ye la kounya la map di avèk popilasyon an fòk yo trè veyatif fòk yo trè trè veyatif pou yo pa al nan swiv okenn sousèt memwa kout nan peyi sa pase pa gon moun ki pral fè anyen ankò Nan peyi sa pa gen pa gen yon nèg ki gen onètete lakay yo. Paske yo pa ka fè anyen. Fin batay avèk ou yo kounya la jodi a yo bliye w. Kon y ap souse, yo bliye w. Alò ki sa l ye? Gade tankou mwen menm la viktim viktim de batay sa. M fè dè zane, dè jou, dè mwa ap batay anyen k serye. Alò m ap di popilasyon an pou yo trè veyatif paske anyen k serye yo pa pral fè pou yo. Se yo k pou leve kanpe pou kraze vye pouvwa Ariel sa. Ariel pa wè pèp la. Ariel pa gen anyen ki serye lap fè pou pèp la non. Men pèp la yo nan grangou, yo nan mizè, yo nan chomaj, pa gon moun ki ka di anyen pou yo. Eske pèp la ka voye timoun lekòl? Non. Epa menm edikasyon an, gade e menm liv e syans sivik la pa genyen l non. Sivik e moral la eske gen lekòl ki fè l? Non. Poukisa? Pase yo kraze peyi a menm nan edikasyon. Pase fòk pèp la li menm li trè edike. Pou demen si Dye ve yo ka aprann yon bagay men pa genyenl non Ariel Henry kraze tout bagay sa yo wi mezanmi menm anyen moun paka fè nan peyi a non moun paka vire kay ou boule bon ki kote yo mete pou moun domi nan peyi a bon mta swete pou ta gon chanjman nan peyi a se chanjman m bezyen chanjman m bezyen fòk pèp la leve pou yal domi nan tout bwat leta yo pase tout moun sa yo yo menm se nan otèl yap domi pèp la li menm kote yo boule kay ou se al domi. nan bwat leta yo pase yo menm yap byen pase yap byen viv yo kite nou nou menm nan detrès sa li menm bon mwen sa se yo menm avèk mèt André Michel ki konnen pase mwen menm m pa konn anyen de André Michel pase yo menm yo pa konnen m alò moun sa yo menm kap bat bwavo de André Michel la se ke yo jwenn yon sous de mèt la bon e HCC a li menm se yon chanjman mwen menm map mande pou peyi a. Son chanjman m pa nan ap pale entèl mal m pa nan ay sèlman m bezwen chanjman pou moun ka viv pase gad yon bagay Biden la se moun ki gen bon fanmi kal nan Biden moun ki pa gen fanmi yo yo kap ebyen moun ki pa gen fanmi yo epou yo met tèt yo ansanm pou yo wè kòman yo te ka debouche yon chanjman pou peyi a se Junior konbatan konsekan kap batay pou yon chanjman. E kòm te gen lòt masak ki te fèt sou Jovenel Moïse pandan 10 ans e ekip phtk a te moute e Martelly te fè pas avèt Jovenel Moïse ebyen jounen jodi a Ou wè nèg yo te fè ansanm de masak sa yo e twazyèm vèsyon phtk Ariel Henry a e vin arive o pouvwa e depi e apre lè Jovenel fin mouri se menm yo menm ankò k touye Jovenel ankò se mèt chat la k touye ki touye chat la enben jounen jodi a ou wè Michel Martelly pran peyi a an otaj avèk tout Ariel Henry avèk tout phtk jounen jodi a André Michel e Marjorie Michel ki te e ki te di nou jounen jodi a rete sou barikad nou ki te di malere e malerèz pa nan fèt. Ebyen ou wè menm André Michel sa al planifye masak sou moun Bèlè, ou wè menm André Michel sa al planifye masak si moun koridò ba sa, ou wè menm André Michel sa al met moun Solino anfas moun Bèlè anfas moun koridò ba sa. Ebyen nou di jounen jodi a manifestasyon sa kap oganize demen si Bondye vle a 29 mas kap vini demen si Bondye vle a, ebyen nou di nou menm nap tann tout pitit peyi a nan lakou Channmas. Paske jounen jodi a, kòman w ta vle ka konprann, yon ekip de moun nan katye popilè yo pa ka manje, yon ekip de moun pa ka jwenn kote pou yo dòmi, pa gen lopital anndan yon peyi, men lopital jeneral la, nèg yo fèmen lopital jeneral, lopital lapè, nèg yo fèmen l, pa gen sant sante, pa gen anyen k ap fonksyone anndan peyi a. Ou wè André Michel li menm, se li k zòrèy ak je pouvwa Ariel Henry a, enben se li menm ki pou deside, ki pou mete tout moun anndan pouvwa Ariel Henry a, enben nou di nou menm, Demen si Bondye vle, dat kap 29 mas la, nou pral kanpe sou beton an pou nou bay ekip phtk sa yo monnen pyès yo, pou nou bay Ariel Henry kòm li te konn planifye masak site solèy men li vin planifye twazyèm masak bèlè e koridò bas la ansanm avèk Andre Michel, Majorie Michel enben nou di nou menm kòm 29 mas sa la kap rive la demen si Bondye vle la nap tann tout moun andedan peyi a pou nou vin pote solidarite nou pou nal mande Ariel Henry pou l kite tèt plimat sa paske avèt Ariel Henry pa gen anyen k serye kap oganize anndan nan peyi a la wap wè ensekirite lavi chè nèg yo mete zam nan katye popilè yo ki pou regle latwoublay Andre Michel Ariel Henry e Rosemila planifye masak sou moun bèlè Rosemila planifye masak koridò bas la enben nou di Rosemila madanm tonton si te gon peyi serye moun sa yo se nan penitansye. Nasyonal pou li ta dwe ale, paske kòman ou ta vle ka konprann, André Michel ki t ap batay ansanm avè nou, e moun ki t ap batay avè nou e nan lari a, ki jounen jodi a la, ki pran k al chita ansanm avèk Ariel Henry, k al negosye sou do moun ki mouri yo, k al negosye sou san militan ki fin mouri yo, enben nou di nou menm, kote yo planifye baz 47, kote ou konnen te gen anpil militan ki te mouri nan baz 47, enben se Rosemilla, Ariel Henry, André Michel ki te planifye masak sa yo, enben nou di nou menm. Kòm nou pral pote plent pakè pou Andre Michel, pou Ariel Henry, pou Rosemila Petit Frère, pou Madanm Tonton, paske se yo menm ki te planifye masak sa sou moun, sou militan Baz 47 yo. Vwala, frè e sè byeneme ou t ap tande deklarasyon kèk militan. Byenvini nan Ayiti la repiblik dè koken, sèl vòlè yo ka prete. Frè e sè byeneme, hay hay manmi ak papi, hay manmi, hay papi, hahahaha, sa se manmi ak papi oh my God moun yo nice humm manmi peyi avèk papi peyi a waww. Manmi pèp ayisyen a papi pèp ayisyen waw waw se telman beautiful oh my God hehehe kot pitit manmi a papi bon fè nou tande pitit la. Pa anmède l! Pa anmède l! Donk lè w fin tande tout moun ki entèvni depi w la avèk nou, lè w tande nouvèl maten an èske ou kwè ke gen dekwa pou ou kwè gen dekwa pou yo pa anmède premye minis lan? Non wi efektivman gen dekwa pou yo pa anmède PM lan paske aktyèlman la gen anpil bagay kap fèt e PM lan tou e. Li di, li di silvouplè. M wè sa w ta fè misye, m wè w ta pran misye, ou fè l kontwole depi se blòk ki fè karayib. M wè sa w ta, li stipid vre, mi fo pa ensi ma chérie, karma te. E l ap travay, men malerezman malgre nou wè sitiyasyon an jan l ye la, men kanmenm gen anpil bagay k ap fèt, se sa k fè m ta renmen pou nou ban m yon ti tan pou m elabore, pou m pale de. Ou pa p gen anpil tan, men de tout fason di nou omwen twa bagay premye minis lan ap travay ke mwen menm kòm jounalis e piblik la k ap tande w la kapab wè e santi. A, men m prezante w deja, m di w se Paul Giraud Jean Baptiste, ou se kòdonatè jeneral Eskwad Demokratik, wi, e mwen wè w se pwofesè tou, ou se. Profesè nan ki lekol? Bon ki mod ledikasyon yo gen? Ha ha Eeyy gadon pe HTK mezanmi oh my God Ou se profesè? Sa yo di timoun yo lekol? Epa m kite lekol m kite lekol wi m di nou m te kite lekol m te kite lekol pa kite m kite Mezanmi, gen de pwofesè m fò m ta kite lekòl. M kite lekòl deja! M pa regrèt m te kite lekòl. Manb Association des professeurs soucieux pour le renforcement de l'éducation nationale. Wi, efektivman aps wi. Mwen pwofite salye 3 moun nan ekip la, pa egzanp ou konnen se patizan gouvènman nou ye, nou kapab pwofite pou nou salye Onorab Jean Tholbert Alexis. Ay chen devan, ay jipopo gouvènman an, frèzesè. Fòk nou di byen PM Ariel Henry sèke li fè anpil efò pou wè jounen jodi a la ki fè li kapab la toujou. Ki efò? Wi fè efò, li bloke gaz, li fè efò. Tout jounen ou tande masak a goch a dwat, e konsa yo fè, a vle di gang ap bay pwoblèm, nou menm nou ret la fokis sou gang epi yo menm jou ap pase, mwa ap pase. 300 zan anvan yo jwenn yon akò politik, 500 zan anvan yo mete sekirite. Wi l fè. Mete pou nou. Site lè. E efò nou kapab wè. Wi, li fè anpil efò. Anpil efò. Se sa k fè gen 2 abit. Abit la se kominote entènasyonal la ansanm avèk pèp la. Ki pèp? Fòk nou di w byen, pwoblèm ki la, se pa e pa PM Ariel Henry ki vin a pwoblèm nan. Yo konn sa deja. Yo menl la kòm moun ki pou pote solisyon an. Wi, nou dakò. Men ou wè anpil jefò kap fèt. Gade Kote jefò yo ye la? Moutre nou l. Jefò, ann gade byen, wap wè kominote entènasyonal la, èske w pa wè zafè. Talè, yo mande w gouvènman ou la kominote entèn. Hey! Gade yon peyi mesye! Entènasyonal pa fè enjerans. Ebyen men kounya, patizan gouvènman, manb gouvènman se. De lentènasyonal selman ya pale oh. M santi m ta genbe pèp la m bat li m bat li jiskaske m bat kaka nan vant li ah! oh bondye kounya li poko ouvè bouch li se de lentènasyonal yap pale oh selman e tandiske nan jou pase lentènasyonal pa fè injerans pa rantre kounya se lentènasyonal ki deside, ki fè tou oh my God mete pou le pèp ayisyen mon garçon. Nan zafè ensekirite a, moun kap bay zam a goch etc ou wè gen anpil sanksyon k kòmanse pran. Pandan ke yo kòmanse pran sanksyon an ou wè. Non sa se entènasyonal la, koulye a kisa Ariel fè kont sa? Ebyen PM lan nou wè li fè demand kote kòmsi pou gon fòs. Men men tenten, e sa PM nan fè li menm? Li fè demand pou gon Eeyy papa! Nou panse nap jwenn sekirite a moun sa yo? Pase si lentènasyonal di moun yo nan finanse gang, ou ta wè lajistis mete l an mouvman, bon sak grav la gon pakèt manb nan gouvèneman frèzesè yo revoke yo an katimini yo retire yo wè sam di w la 1 2 san fè bri dan larepiblik non yo nan lis moun yo sanksyone k nan gang kap finanse gang nan peyi a humm jiskaprezan genyen ki la toujou kap finanse gang non yo site men yo poko ka chanje yo konsa paske poko gen moun. Ala traka, tann entèvansyon. Militè pou vin oblije ede nou lan sa nou ye la. Men pou jiskisi li poko vini. Nou gen nou gen yo fè kòmand ankò materyèl toujou pou ki vini pou ede pnh la ou wè o fi a mezi ou wè bagay yo poko kapab fini yes. Men sa demontre. Ala de gwo jefò kap fèt la. Non gen jefò kap fèt. Efò. M dakò mete pou le pèp. Sa se jefò. Wala. Men egzanp lan klè devan je nou. Byenvini nan Ayiti peyi spesyal nou. Trè spesyal bon. Bagay yo difisil la sirèn mwen la sirèn ap mache atè m pa konn la sirèn li nan dlo pou rete jan la sirèn fè ap mache atè. An nou swiv. Nou fòn fon kout pye nan vodou avan n al kot lwa yo. Sa se la sirèn La sirèn mach Par tè Frape! Frape pou lwa yo moute! M renmen panse m pat konn danse. Ayy cheve la sirèn la wo. Yes! Oh voilà la piscina, la piscine de la sirena. Sa se la piscine. Oh la couronne. Ala manman mezanmi al met manman nan dlo mete manman nan dlo ala traka pou lave kay tè nan atò ou panse mwen menm map ka kite ti peyi sa ti peyi a tèlman spesyal son bagay ekstraòdinè antouka janm toujou renmen di l ayiti diktature la pèl dèzanti ayiti demokrasi se la repiblik dè koken sèl vòlè yo ka prete Ki viv rave ra ki moura kaka ra nap fè plas a vwadlamerik pwès enfòmasyon nasyonal ak entènasyonal yo randevou kase nan yon ti tan ki pa two long. Aktyalite ap mennen nou dabò nan peyi Meksik kote otorite yo ap ankete sou yon dife ki eklate nan yon sant detansyon nan Ciudad Juarez kote Trèt 9 moun pou pipiti mouri. E Jean Robert Philippe kap swiv pou nou e devlopman aktyalite sa. Jean Robert Philippe ta sanble ke moun ki mouri yo se 2 moun ki te ki te sou sou wout pou yo ta travèse fwontyè Etazini pataje avèk Meksik la. Wi efektiman Jacquelin se yon zòn ki sou fwontyè a e pwoksimite e Syudad Wayès avèk El Paso Texas Se yon zòn ideyal kote imigran yo itilize sitou pou travèse al mande azil pou antre Ozetazini. Men sepandan se yon sitiyasyon ki trè grav paske jisteman imigran sa yo jodi a la kounye a se fanmi avèk zanmi ki pral chache kounye a pou yo kòmanse idantifye kadav moun ki viktim yo e moun ki sanble ke yo ta fè pati nan operasyon ke lapolis Meksiken Kè nou byen ke otorite Meksik yo te mennen lè yo te arete moun ki te nan lari alò ke selon sa ki di, yo pa t mande moun sa yo pou idantifye yo e genlè gen ladan yo ki te gen dokiman legal pou yo te rete nan El Paso, pou yo te rete nan Ciudad Juarez nan Meksik. 39 imigran mouri pou pi piti apre yon dife eklate nan yon sant detansyon pou imigran nan vil fwontalyè Ciudad Juarez tou pre fwontyè Etazini pataje avèk Meksik Daprè Enstiti Nasyonal Migrasyon Meksiken an, sèvis sekou vil la te vlope viktim yo nan papye aliminyòm avan yo transfere yo nan anbilans. Plizyè rezidan te rive sou plas pou pote sekou bay viktim ensandi a. Vian Ngy, madanm youn nan viktim ensandi a ki se yon sitwayèn venezuelyèn deklare, Mwen gen lontan depi m ap tann papa timoun yo devan sant detansyon an. Yo di m yo pral libere l. A dizè nan aswè, mwen konstate lafimen te kòmanse soti andedan an. Tout moun kouri eksepte mesye ki fèmen nan selil yo. Emilio José, yon sitwayen venezuelyen ki pa wè madanm li, deklare, Pèsonn pa di m anyen konsènan madanm mwen. Mwen pa konnen kisa ki pral pase l. Èske y ap depòte yo? Yo pa vle reponn okenn kesyon nou poze. Menm si nou ilegal oubyen nou pa gen dokiman, nou se kretyen vivan ki gen santiman. Gad sa k pase la a, kèk moun blese e y ap soufri e kòm konsekans sa k pase a. Prezidan meksiken Andres Manuel Lopez Obrador konfime lanmò 39 imigran ki te fèmen nan sant detansyon ajans imigrasyon an nan Ciudad Juarez. Sepandan, li di se prizonye yo ki mete dife nan matla yo apre yo reyalize otorite yo pral depòte yo. Detni yo pat reyalize dife a ta pral koze dega trajik sa a. Yo arete n san yo pa mande n si nou gen dokiman legal. Depi w se imigran, yo arete w, pwen final. Daprè ajans lan, 29 imigran ki blese nan ensandi a ap pran swen nan 4 lopital lokal. Se ensandi ki pi mòtèl ki janm frape Meksik depi plizyè lane nan moman peyi a ap lite kont ogmantasyon kantite imigran k ap chache travèse fwontyè a pou al mande azil Ozetazini. Jean-Robert Philippe, voa Kreyòl, Washington. Mèsi Jean Robert Philippe, deja gen yon ankèt ki sou pye nan peyi Meksik pou konnen lòt rezon yo, paske prezidan Lopez Obrador deja bay yon rezon, men kapab gen lòt rezon ankò, gen anpil reyaksyon tou ki soti atravè lemond pa rapò ak dife sa ki te eklate la e ki lakòz 39 imigran pou pi piti mouri. Nou prale nan yon lòt pwent nan, nou pral nan Ekzagòn nan, nou pral nan an Ewòp, enben an Frans, se dizyèm jounen mobilizasyon mouvman sendika yo kont refòm pansyon prezidan Emmanuel Macron an. Sandra Lemaire gen detay. Manifestan nan peyi Lafrans bloke ray tren, otowout epi antre nan lese frape ak lapolis nan kèk vil pou pwoteste kont lwa pansyon prezidan Emmanuel Macron an ki pa popilè ditou ditou. Nan vil Nant, nan lwès peyi a, yo mete dife nan fasad bank bnp Paribas a. Yo mete dife tou nan yon machin, pandan kèk manifestan te voye fedatifis sou lapolis. Nan Pari ak nan Marsèy, manifestan yo te bloke ray tren pandan yon bon moman. Pi bonè nan jounen an, gouvènman an te rejte yon nouvo demann sendika yo fè pou sispann epi repanse lwa a ki pral retade laj pansyon an pa dezan. Nouvo laj pou moun pran retrèt yo se va 64 an, yon koze ki vekse lidè sendika yo ki di fòk gouvènman an jwenn yon solisyon pou soti nan kriz sa a. Gouvènman an bò kote pa li di li dakò pou pale ak sendika yo men Sou lòt sijè, e li sèmante pou l kanpe fèm dèyè nouvo lwa a. Macron ki te pwomèt pou l fè refòm nan sistèm pansyon an pandan tou le 2 kanpay a la prezidans li yo, di fòk yo fè chanjman sa yo pou ekilibre sitiyasyon finansye Lafrans. Sendika yo ak opozisyon an di gen lòt fason yo ka fè sa. Dè milyon Franse pran lari pou pwoteste depi mitan mwad janvye a pou montre yo opoze lwa sa a. Sepandan fristrasyon piblik la devolye kounye an pou l tounen yon gwo mekontantman kont Macron. An patikilye manifestasyon yo entansifye depi gouvènman an te sèvi avèk pouvwa jidisyè espesyal li pou apwouve lwa pansyon an San palman an pat vote sou li. Sandra Lemaire pou voa Kreyol, Washington. Epi tankou nou konnenl vandredi ki sot pase la enben Prezidan Emmanuel Macron te pran desizyon pou anile li menm avèk tout la Grand Bretay pran desizyon pou anile vizit ke Wa Chal 3 t ap fè nan kapital fransèz la. Epi nou pral ann Afrik, Vis Prezidan ameriken an Kamala Harris ap pase yon semèn sou kontinan afriken pou pale de tèt ansanm Etazini Afrik nan kapital Gana, Akra. Pou plis detay, Serge François Michel. Vis Prezidan Etazini Kamala Harris gen pou l pwomèt yon nouvo epòk tèt ansanm ak Afrik lè l pale jodi madi an nan Black Star Gate nan kapital Gana a. Li pral fè diskou sa nan dezyèm jounen vwayaj li an Afrik k ap dire yon semèn. Pwogram li pou jounen jodi an gen tou yon vizit nan Chato Cape Coast, yon lye kote yo te mare Afriken pou vann yo kòm esklav e anbake yo pou ale nan Amerik yo. Harris te ensiste ayè lendi an ke enterè Etazini nan nasyon Afriken yo ale pi lwen pase konpetisyon ak Lachin. Li te pale konsa ayè lendi an nan Kay Jibile a, syèj prezidans la nan Gana, lè l te kanpe ansanm ak prezidan Gana a, Nana Akufo-Addo. Harris se senkyèm gwo zotobre ameriken ki vizite kontinan an ane sa a, e li kontrekare kritik ki di kòmkwa Etazini wè nasyon afriken yo sèlman pou fè konpetisyon ak Lachin ki bati kokenn pwojè enfrastrikti e prete nasyon afriken yo de milya dola nan sa anpil moun wè kòm yon lit pou enfliyans e pou l ka gen aksè nan resous yo. Te gen yon afè 8,000 jèn ki te rasanble anba yon solèy cho ki t ap kankannen yo pou yo tande Harris ki t ap pale nan kapital la, Accra. Etazini. Nou pral rejwenn Jeanty Augustin Junior nan lari Washington. Nou nan Washington DC, devan Court House la, kote nou pral genyen pou n swiv odyans Price Michel. Price Michel, ansyen chantè Fugees ki te konn chante avèk Wyclef Jean, Lauryn Hill, men jodi a ki twouve l devan lajistis amerikèn. Price twouve l devan lajistis amerikèn paske li ta gen koneksyon avèk yon milyadè malyen, ki gen pwoblèm avèk lajistis amerikèn tou. Seleksyon manm jiri pou pwosè atis ayisyen Price Michel la tanmen lendi 27 mas 2023 a nan yon tribinal federal nan Washington. Lajistis Etazini akize Pacazreuel Michel, 50 lane, paske li pat enskri l ak leta kòm ajan Lachin, li te patisipe nan kraponnay temwen epi patisipe nan yon konplo ak yon gwo chabrak malezyen. Price Michel ensiste li inosan. Daprè rapò ki parèt nan laprès, se relasyon atis la te genyen ak milyadè malezyen Low Taek Joe alyas Jolo ki deklannche yon ankèt epi debouche sou akizasyon federal ki ta lakoz li ka pral pase ant 5 ak 20 lane nan prizon pou chak akizasyon ki poze sou do l. Dokiman lajistis di, Malezyen an te peye ko-konspiratè li yo, pami yo Price Michel, plizyè milyon dola pou eseye pran tèt administrasyon Trump lan ak Depatman Jistis la anba Trump pou kanpe ankèt li ta mennen sou Law la, epi fè aranjman pou depòte yon biznisman chinwa ki te konn kritike Lachin pandan li t ap viv Etazini. Yo akize Michel tou paske li menm ak Law te konn blanchi lajan nan kontribiye nan kanpay yon politisyen ameriken. Selon lalwa Etazini, se yon krim pou yon etranje kontribiye ak lajan nan kanpay nan nivo federal, eta oubyen eleksyon lokal. Depatman Jistis la di li akize yo tou paske yo te kache yo te resevwa lajan e ke yo t ap travay pou Lo ak yon minis chinwa. Milyadè Lo te gentan chape poul li, kouri kite Etazini, apre lajistis te akize li ofisyèlman. Otorite yo kwè Misye ap viv Lachin pou kounya. Voa Kreyòl te eseye pran kontak ak Price Michel pa rapò ak ka sila a, men reprezantan li te fè nou konnen Michel vle tann dewoulman pwosè a avan li pale. Jeanty Augustin Junior, Washington, pou Lavwadlamerik. Mèsi Augustin Junior, ou toujou sou voa Kreyol wap swiv yon pwogram an lang kreyol ayisyen. Mèsi dèske yon lòt fwa ankò ou chwazi nou pou enfòme w. Nan peyi Dayiti, Alyans Rezo ak Platfòm Òganizasyon Fanm pou Patisipasyon Politik ak Lidèchip Fanm fè yon lansman jodi a. salue le signal clair envoyé par l'Alliance aujourd'hui à cet égard. Chapeau. Les Nations Unies en Haïti, avec, je le rappelle, deux femmes à sa tête, se tiennent à votre côté. Ça encore, c'était Cause Femmes. Donc, Nabguin, pour nous joindre détail dans un petit moment avec un reportage Yves Manuel, mais il était broché. E tankou nou te anonse l, enben alyans la fè lansman sa pandan yon seremoni ofisyèl nan Petyonvil an prezans Premye Minis Ariel Henry, Yves Manuel. Alyans rezo ak platfòm òganizasyon fanm pou patisipasyon politik ak lidèchip feminen lanse nan Petyonvil pandan yon seremoni ofisyèl. Seremoni sa dewoule an prezans plizyè pèsonalite piblik ak sosyete sivil lan pami yo Premye Minis ayisyen an, Ariel Henry, ak prezidant Konsèy nasyonal tranzisyon an, Mirlande Hyppolite Maniga. Je salue le signal clair envoye par l'Alliance aujourd'hui à cet égard. Chapeau. Les Nations Unies en Haïti, avec, je le rappelle, deux femmes à sa tête, se tiennent à votre côté. Premye Minis Ariel Henry, nan diskou sikonstans li, salye kouraj tout fanm militant sa yo qui, malgré tout, qu'un bé flamboie à l'humain. Libye garantie, gouvernement l'en pral collaborer avec alliance-là. Je souhaite vivement que cette alliance prenne corps et rassemble autant que faire se peut le maximum d'organisations Otour de souz objektif koumen, dekri tategrasyon davantaj de fam da la politik du peyi felisite avanse ki fèt nan kad lit pou egalite dwa yo. Ansyèn Premyè Dam nan salye Kòd Sivil lan ki bay egalite dwa nan maryaj. Yon lòt kote, li bat bravo lakontantman pou amandman konstitisyon an 2010 lan ki fè enjonksyon pou respekte legalman kota 30 pousan fanm nan tout nivou nan vi nasyonal. Le fam, le... perdent pas de vue l'objectif de la parité, même s'il paraît difficile pour l'instant de l'obtenir. La route est encore longue pour elle, mais les espérances animent le combat. Coalition Organisation Sa ak réseau militant droits femmes regwoupe 11 estrikti ki reprezante 11 depatman anndan peyi an. Mwen se Yves Manuel depi Pòtoprens pou voa Kreyòl. N ap rete toujou nan peyi Dayiti, ansyen senatè Jean Renel Senatus anonse lòd demokratik kòmanse fè mizanplas pou resevwa lajan nan men manm strikti politik la l ap dirije a pou kolekte 5 milyon goud pou ede lapolis achte materyèl nesesè nan kad lit kont ensekirite a. Ronald Toussaint depi Pòtoprens. Demach pati politik Lòd Demokratik antreprann pou kolekte 5 milyon goud pou dote lapolis ayisyèn materyèl nesesè nan kad lit kont ensekirite ak kidnaping nan sou wout pou l konkretize, daprè ansyen senatè Jean Renel Senatus ki se inisyatè mouvman sa. Lòd Demokratik jodi a la a li an plèn mobilizasyon kote tout manm nou yo nan Pòtoprens kòm nan vil pwovens yo ou nan dyaspora a kòmanse ap rele biwo santral la pou konnen kòman yo kapab kontribiye jisteman pou pèmèt nou kolekte lè 5 milyon de goud ke nou menm nou angaje n piblikman pou n pote ba- nan, nan, nan, nan, nan basket fon, jan n ta di l, oubyen nan asyèt lapolis la ak lame a, pou yo omwen, yo ta kapab e, konsidere l kòm yon kontribisyon pou al ede lapolis la genyen 2 elikoptè de surveillance e al, al chache lòt materyèl ki ka ede lapolis ak lame a fè travay. Anplis 5 milyon goud lan, Jean Renel Senatus fè konnen Lòd Demokratik pwopoze yon somè deta 2 jou sou kesyon ensekirite an Ayiti ak strateji ki dwe pèmèt lapè ak sekirite retounen nan peyi Dayiti. Nan yon kominike près jedi 23 mas 2023 a, Ofis Pwoteksyon Sitwayen, OPC, di l angaje l pou l pilote Somè Deta sou Ensekirite Lòd Demokratik pwopoze an, selon ansyen senatè Senatus. Gen yon komite ke yo ap monte ki ta rele antre giyimè sekretarya egzekitif ki pral ki kòmanse mete lè touch pou gade kòman yo kapab ale vè lòganizasyon de somè sa a. Mwen panse se yon inisyativ ke tout peyi a dwe fikse zye l sou li dan la mezi ou li porteuse d'espoir, du choc des idées jaillit la lumière et c'est des Haïtiens et Haïtiennes kap gen pou chita ansanm pou di ki tip de politik an matyè de sekirite ke yo vle pouvwa sa a, kwak nou konnen li pa gen bòn volonte, li pap gen volonte pou sekirite a retabli, men Se avèl nou oblije pale pou nou dil men kisa nou menm nap swete kel te ka pran kòm moun ki genyen nan menl avni peyi a. Si n kwè pwopozisyon lòd demokratik lan, Somè Deta sa a dwe reyini DG Lapolis, Wo Eta Majò Lame Dayiti, tout ansyen Premye Minis ak ansyen Sekretè Jeneral Palè Nasyonal, Primati ak Palman an. Renan Toussaint pou voa Kreyòl. Pòtoprens. N ap rete toujou nan kesyon ensekirite a, ansyen depite Déus Déronnette, sekretè jeneral pati politik Elan Demokratik pou Majorite Edem, rankontre jodi a ak laprès pou bay pozisyon n sou fenomèn ensekirite a, Masya Deauville mete prezan. Nan konferans sila, ansyen depite Déus Déronnette, siyatè akò 21 desanm ki akouche Wo Konsèy Tranzisyon, HCT, di gouvènman an plas la pa manifeste okenn volonte nan lit k ap mennen kont fenomèn ensekirite a. Ansyen palmantè a bay rezon. Jiskounye, lapolis ke nou genyen ki sèl fòs ki toujou ap doubat nenpòt jan sa ye a, mete gouvènman ki t al rankontre lame ladènyè fwa, m panse t ap genyen yon fòm de senbyoz. antre lapolis e lame pou gon inite dentèvansyon paske m te toujou kwè l pwoblèm ki gen la ayisyen plis ka rezoud li ke etranje. Lè w di ou gen ensekirite e moun ki bay ensekirite an se gang yo se sa nou di se sa nou kwè ou gon peyi ki rele le Kanada ki di m ap ede w idantifye moun ki gen an konivans ak gang yo. Swa se vre, swa se pa vre, men la reyalite se ke le Kanada li pibliye non yon bann moun, li di l sanksyone yo pou yo pa antre nan peyi l paske yo an konivans avèk gang. Si se gang ki bay ensekirite a, yo pibliye yon bann sitwayen lakay ou an konivans ak gang, fò chita pale avè yo. Tout o mwens si la jistis pa fò pou li rive konvoke yo, pou li rive entèpele yo, fòk o mwen m te wè gouvènman an li te moute on ankèt, l al chita avèk chak moun sa yo ki se ansyen prezidan, ansyen premye minis, ansyen minis, ansyen senatè, ansyen depite ki sou lis pou yo di yo an konivans ak gang e gouvènman pa ni tande yo, Lajistis pa ni tande yo ou pa fè anyen. Sepandan, plizyè òganizasyon sosyal ak politik nan vi nasyonal peyi an anonse yon manifestasyon pou demen mèkredi 29 mas la kont pouvwa an plas la, yo di ki pa fè anyen pou frennen ensekirite ak kidnapin nan. Nou dwe di w, nan semèn ki sot pase yo, fòs de lòd yo rive mete do plizyè prezime bandi atè epi devye plizyè ka kidnapin nan kad operasyon Tònad 1 direktè jeneral polis la Frantz Elbé lanse a. Depi Pòtoprens, mwen se Masiado Vilmé pou voa Kreyòl. Epi ensekirite tou nan vil Okay, bandi ame touye 2 komèsan pandan wikenn nan sou sitiyasyon, yon sitiyasyon ki revòlte komèsan nan rejyon an, Jean Ernst Eliscar gen detay. Bandi ak zam touye 2 komèsan nan vil Okay pandan wikenn nan, Tat Murat ki se pwopriyetè yon oto parts ak yon ponp a esans jwenn lanmò l nan moman l t ap sot nan biznis li ki sou boulva 4 chemen, alòske Loni Trantius ki gen 33 zan e ki se pwopriyetè yon kenkayri mouri anba bal bandi nan moman l t ap rantre lakay li apremidi dimanch 26 mas 2023 Kèk komèsan ki t ap reyaji fè konnen ensekirite a frape yo anpil dènye jou sa yo. Se ke ou wè mwen vin ouvri la se e pa mwen menm kòm si k vin ouvri yon komèsan k frape se tout komèsan k frape vwò ke lan fason l ap repete la montre ke oken moun pa egzan e ou ta di pou pran prekosyon ki prekosyon ou ka pran lè nou gen dè e dè otorite ki gen reskonsablite a pa pran reskonsablite yo. E pa rapò a sa, w ap gade ou wè zèfèyis yo, bandi yo, yo menm se djòb yo, se metye pa yo. Kote ke yo jwenn yon boulva, yo pwofite y ap vide moun nan sosyete a atè. Komisè gouvènman Okay la, mèt Ronald Richemond fè konnen l ap fè tou sa l kapab pou met bandi yo nan wòl yo. Zak ki fèt nan vil la la, li entèpele lajistis, li entèpele lapolis o premye chèf. Pou ke nou jwenn yon modis operandi pou nou mate l e pou nou arete bandi yo oubyen pou yo mouri tou. Paske n ap pwone zewo tolerans a tout moun, tout bandi ki gen zam ilegal k ap mete dlo nan zye popilasyon an. Afè de moun di lapolis oubyen DDS la gen pwoblèm avèk komisè Richemond, donk m swete ke nou sispann repete bagay sa. Donk la polis avèk la jistis pral kontinye travay pou ke sekirite tabli jan l te ye dans le sud et dans la juridiction des Cayes. Chanm komès, endistri ak pwofesyon Sid nan yon nòt li pibliye kondane zak banditis yo k ap fèt sou diferan sektè pandan l prezante kondoleyans li bay fanmi viktim yo konsa l mande lapolis ak lajistis pou pran responsabilite yo Mennen bon jan ankèt pou tradui koupab yo devan lajistis. Jean Ernst Eliscar voa Kreyol, Okay. Doktè kou nou kapab wèl e ensekirite a pa vle chome li pa vle soti nan aktyalite a donk son aktyalite se yon fenomèn ki toujou retni atansyon e tout moun paske sa kap sakaje peyi a, e ansyen prezidan Jean Bertrand Aristide pandan yon seremoni gradyasyon li menm li reyaji sou kriz milti sektoryèl peyi a eben sitou sou kesyon ensekirite a Masiado Vilme. Ansyen prezidan Jean Bertrand Aristide deklare fenomèn ensekirite ak kidnapin ki blayi nan tout peyi an se konsekans koudeta 1991 ak 2004 ane pase yo. beaucoup de fils et filles de la patrie seraient ici dynamisant fièrement et dignement le développement de notre chère Haïti. L'enfer, kidnapping, insécurité, cap fin détruit pays à Jodia, c'est résultat coup d'État 2004 là. Ansyen chèf leta a kwè okenn solisyon nan kriz ensekirite a pa posib san patisipasyon pèp la. Fòs pèp la endispansab pou akouchman sekirite a. Chwazi kontinye kite pèp la deyò se pi gwo erè a. Aksepte met pèp la outside se pi gwo erè a. M mande tout moun ki entèlijan souple evite pi gwo erè sa a. Mwen swete pou nou tout ki reprezante fòs ekonomik ak fòs politik louvri lespas pou pèp la pote fòs pa l nan akouchman sekirite a. Tout akò ki pa fè kò ak pèp la ankò se akòdeyon. Akòdeyon pou chante do re mi fa sil sou do pouvwa. Lidè pati politik Fanmi Lavalas la, Doktè Jean Bertrand Aristide ki t ap pale anda ki kwè fòk pèp la libere anba sa li rele fo kwafè ki dèyè kale tèt mas la. Ensekirite a fè nou tout mal, kidnaping nan fè nou tout mal, pri gaz lavi chè a fè nou tout mal, blakawout 24 sou 24 la fè nou tout mal. Kout jilèt chomaj la fè nou tout mal. Flanm dife grangou a fè nou tout mal paske nou tout se frè ak sè. Jodi, demen, fòk nou libere anba tout fo kwafè ki vle kale tèt nou wòz. Depi Pòtoprens, mwen se Masiado Vilmé pou voa Kreyòl. Nou vle di mèsi a Tele Pasifik pou koutwazi avèk imaj ke nou jwenn de diskou ansyen Prezidan Jean Bertrand Aristide. Epi yon dènye mizajou konsènan Ikrèn, sòlda Ris yo kontinye ap vanse nan direksyon vil Bakhmut ki nan pati lès Ikrèn, dapre deklarasyon yon responsab Larisi enstale nan zòn nan jodi madi a. Sepandan, sèvis ransèyman britanik fè konnen eskadwon tank ris yo sibi yon gwo dega, yon gwo defèt toupre vil Adjivka. Etazini apiye lide pou yo mete sou pye yon tribinal spesyal pou jije krim agresyon Larisi komèt nan Ikrèn, dapre yon gwo anvwaye spesyal e yon pòtpawòl Depatman Deta. Enben, Washington vle kore Ikrèn nan demach pou fè Larisi pran responsablite pou envazyon li fè nan. Peyi Ukraine. Mezanmi se la nou mete fen nan program nan se te yon plezi kòm dabitid poun te sèvi w mèsi Franklin mèsi Ben e m pa konnen si se kiyès ki dèyè a donk nou di tout moun mèsi ki te kontribye nan reyalizasyon program nan mwen se Jaclin Belizaire nap kase randevou pou demen. Mwen diw mèsi paske w tap swiv avèk atansyon mèsi pou fidelite w ak pasyans ou mwen prale map kitew nan bra papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwotejew baw lavi ak la sante bonjour bonswa tout moun non pam se fouco e nap kwaze nan yon lòt video au revoir à la prochaine bisou bisou one love demen maten 9 heures. M ranmase pakèt mwen Koz abitan pa mize lavil M prale Men m ap kite w nan bra papa Bondje Paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w Ba w lavi ak lasante Bonjou bonswa tout moun N ap kwaze nan w lòt videyo Orevwa.